Yo boule 2 pla menm. Yo boule 2 pla menm avèk kiyè, kiyè, ti kiyè plastik. Yo boule 2 pla menm ak ti kiyè plastik yo. Chak lè yo antre, yo mete m ajenou, mete m ajenou pou m pran kiyè ti plastik. Yo ap bat, yo bat mwen nan tèt anpil. Yo bat mwen nan tèt, yo bat mwen nan do, do m te fè anpil malin. Yo vrèman bat mwen nan ni nan do ni nan tèt men Bondye pou mwen chak jou yo di yo pral tirem Bondye pou mwen yo pat gentan yo pa gentan tirem yon jou yo vin mande yon 200 mil dola yo pote 200 mil dola vini yo kontinye bat mwen yo vini ankò yo pote yon kòb vini yon 100 mil dola yo di non kòb sa poko pa kont Retounen avèl al fèl kont al pran met 100 mil dola souli ankò yo bay sa fè 400 mil dola mwen bay poum kapab libere a tout sa yo pat ka liberem se apre 5 jou mizè pa janm manje pa janm bwè dlo sèl rad pa bose m santi anndan men Bondye te konnen. Yo mete m yo vin mete m deyò. Lè yo vin mete m deyò nan maten vè 8, 9 vè, yo lage m mwen pa t kapab sipòte paske m pa t, m te dilate, m te mal anpil. M pa t ka ni pran medya, ni mache, ni anyen. Bondye fè pou mwen, yo te, yo te lage mwen. M pran yon, yo te la vin lage m, m pran wout Lyankou a. Lè m rive Lyankou, m pran yon moto, lage m Ponsonde. Machann yo. pran mwen, yo mete rad sou mwen, yo okipe mwen, apre sa, yo voye m lakay mwen. Se gras a Bondye ki fè m pa mouri anba mesye Savyen yo. Mesye Savyen yo te sòti pou yo te detwi lavi m. E mesye sa yo tou, nenpòt ki lè, yo se nik pran moun al tiye, nenpòt ki lè, yo fè, yo tire sou tèt nou nenpòt ki jan, yo fè nou nenpòt malfezan, men, Bondye te konnen tout bagay. Mwen te rive, arive, sòti anndan, sen e sof, menm ke m pa t kapab. Men, Bondye te ban m fòs, mwen te sòti kanmenm. Konbyen jou w pase anba men nèg yo? M pase 20 jou. M pase 20 jou anndan anba men yo. Lè yo deside yo ban m bak mwen. M ap ba bat mwen 3 fwa pa jou. Depi yo rive anndan an, yo mande m konbyen kòb la ye. M po ka, m pa ka di konbyen kòb la ye, baton. M pa, m rive anndan, yo di m konsa, konbyen kòb mwen an ye? Mwen di li 100, 150 mil wi. Li di se sa m te mande w, vin pale w. Mete m kouche yon M4 nan tèt mwen, yon M4 nan tèt mwen konsa. Kounye a la, pou m met ajenou kounye a pou yo bat mwen. Pou m kapab e fòse fanmi m bay lajan. Men ki jan, men ki jan orè manje a ye menm? Manje, yo pa t ba nou manje. Twa, kat jou, nou pa bwè dlo, nou pa jwenn dlo pou nou bwè, nou pa jwenn manje. Lè pou nou jwenn yon, yon sèl manje, yo bay anndan pou nèf moun. Yon sèl grenn manje pou nèf moun pou nou manje. Ki manje? Yo ka, yon manje yo achte 70 dola. Yon 70 dola kote l ba nou anndan. Tou nou te gen, m te gen 5 fi, 4 gason anndan ansanm avè m. Nan selil kote nou ye. Non, mwen menm, bon, lè jou y ap lage nou an, te gen yon mesye ki te gen 25, 25 jou, te gen yon lòt patnè ki te yo te pran ansanm avè m, plis lòt, lòt medam yo, yo te gentan lage yo nan menm semèn nan, men nou menm yo te kenbe nou toujou. Apre sa yo te al pran lòt moun vin mete nan menm selil avè nou. Ranplase nou? Wi. Vin ranplase nan menm selil la toujou. Men ou pale de yon dam ki te devan machin nan avèw wi, ou pa gen nouvèl li kòman sa ye? Non, yo te prann yo lagel nan dlo a, yo te lagel nan dlo a, m pa konnen eske fanmi n jwenn kò a, eske fanmi n pa jwenn kò a men senpleman mwen te vini, mwen te anndan mwen pa konn anyen sa. Eske se yon moun ou te rekonèt epi nou wè menw boule, di nou a kisa yo boule? Ak kiyè plastik. Tikè plastik, Tikè plastik yo yo vini yo limen, ou mete ajenou yo vin limen, yap fè w lage l sou ou. Yap lage tikè plastik la se menm pa se kounye a menm bon kounye a. Se bon, jodi a fè m 18 jou depi m yo lage m. Men m pat ka mache m pat ko kapab fè okenn mouvman ki fè ke mwen m pat ko janm ka pran lari pou m te kapab fè sa. Kòman ou pran fi a? Èske se nan dra ou mete l? Non, m nèke pran li m chaje li, Paske dlo a se yon distans de la a la. Kounya la m pran li, m redi anba l, mwen vini. Lè m praske, lè m pa ka, lè m rive m pa ka lage dam nan nan dlo, mwen woule dam nan, mwen lage l nan dlo a. Paske letan m ap lage l nan dlo a, yo konnen, yo konnen se m pral tonbe nan dlo a tou, yo tire sou tèt mwen. Pou m pa tou tonbe nan dlo a, pou m pa ale. Reyaksyon sa pase nan ki lè, vè ki lè? Vè ki lè, vè senkè apremidi. Donk ou tap travay ak yon payi oubyen se machin paw? Non, machin, yon machin yon bon zanmi m Miami ki te achte l, voye l pou mwen, pou m te kapab travay an Ayiti, pou m te kapab chache lavi. Machin sa kote? Machin sa rete anndan. Machin sa rete anndan paske li pa rantre anndan kote yo ye a. Li rete bò raje a, nan raje kote yo te kanpe l pou yo ka pran chaj. Machandiz yo. Ki machandiz ki te ladan l konsa? M te genyen anpil machandiz, lwil, wonm, ofisye, anpil machandiz, anpil bagay. Yon pwoblèm atizana, bay bay m ta pral pote pou machann vann. Men èske ou te konn fè pakou sa souvan? Mwen menm m te konn fè pon sonde, paske m gen kliyan, se kliyan m mwen pote pon sonde. Mwen pa t genyen egzakteman yon moun pou ki te kapab bay. Se lè m vini, mwen pran chans, m al ansanm avè yo men. malerezman. Men lè w viv yon eksperyans parèy, yon asasen yon moun, yon fo leve l pou al kote l, kisa sa di w? Monchè, sa fè m mal. Jiska menstan, bagay sa nan ap tranche m nan vant mwen. Bagay sa ban m pwoblèm. Se sa k fè gen moun ki te di m ale pou m nan Karayib. Pase lè m rete konsa, m se m toujou wè nan mwen nan konn rete, m ap pale, m ap pale, men M toujou ap priye Bondye, mwen toujou mache, mache nan jèn map priye Bondye pou Bondye kòmanse etablim poum kapab pase sa vrèman lè wap viv yon bagay konsa yap bat ou wap met ajenou devan yon ti moun e dezyèmman tou wap ou rete devan ou pou wè kote yap boule fi hein yap bat fanm sa terib hein wi anpil fi medam yo pran anpil kou. Medam yo boul anpil, gen yon dam ki anndan la ki te kite, ki te gen 600 mil dola men yo toujou kontinye ap bat li. Yo pa vyole yo pou libere yo? Mwen menm 400 mil. Yo pa vyole medam yo? Yo vyole medam ki anfòm yo, ki nòmal, yo pran yo antre ansanm avè yo nan chanm yo, yo. Ou tap mache nan medya yo pou mande kisa ou menm? Mwen menm? Bon mwen menm lè m wè mwen viktim Kwadèboukè. Mwen vin viktim la. Mwen te vini, mwen di, monchè, peyi a pa bon pou mwen. Mwen te mande yon èd, pase tout sa m genyen m vann yo, tout sa m genyen fanmi m vann yo pou yo kapab kontribiye, kontribiye pou yo bay, pou yo bay pou yo libere m. A tout yo sa yo te, yo te konnen m ap mouri men Bondye te konnen. Yo, yo, mwen kounye a m te mande pou yo kapab. Edem edem nan fason pa medya yo m te mande m te al anba m te di sa paske m pa gen anyen ankò. Si yon moun ta chwazi Edo pa ki mwayen li kapab fè sa? Bon pam ou konnen tout mwayen se telefòn se telefòn yon moun te ka edem. Men fòw pa deplase al kot moun nan non mesi. Non non non non se paske nou menm tout moun mwen pa vle m vini kote nou men lè sitwayen an rele m li di m se Guerrier ki ba l nimewo a mwen di ok paske Guerrier te di m pinga m bay moun nimewo telefòn mwen pinga m pran chans ap pral kote moun Sa fè 2 kamyon vre di mwen menm. Mwen non kamyon, lòt kamyon an te pat pou mwen men se pou yon patnè m li te, li te ban m pou m te kapab fonksyone avè l. Tati. Mwen rele Daniel Augustav, nimewo kontak mwen se 31 46 73 27, se nimewo sa si yon moun ta vle ede m. Se nan nimewo sa lap trouve m. Men nan Caraïbe ou te pale de pwogram afè pwogram Biden nan. Wi, si m ta trouve pou yo ede m nan pwogram Biden nan, se le pli meyè posibilite pou yon moun ta fè pou mwen. Ou kontan gen paspò? Wi m gen paspò, tout bagay mwen nòmal. Sa vle di ou ta renmen yon moun aplike pou ou? Wi, si m ta jwenn yon moun aplike oubyen yon azil, ou wè sa m di la? Li tap vrèman bon pou mwen. Sa tap bon pou mwen. Raple nou sa w te konn fè ankò? Mwen menm m se chofè. Mwen se chofè, mwen kondi kamyon, mwen gen kliyan mwen pote machandiz pou yo nan divès kote. Se pou sa m fè sa. Lè m ke nèg y ap boule men w, y ap fè w mechanste, w pa ka kriye, w pa ka rele. Non, w pa ka kriye, w pa ka rele. Si w kriye, y ap vin bat ou plis. Si w rele, si w fè, si dlo sot nan je w, y ap kraze nèf minèt la nan tèt ou. Sa vle di pandan menm w ap boule la, w pa rele? Bon!